Kijan ou t aprann nouvèl la ou menm? Kòman m aprann nouvèl la? Jis yo rele mwen, yo di m pitit mwen an pran bal, yo ale Senmak avè l. E tandiske pitit la gentan mouri lontan. Tout sa yo se manti lapolis ap bay. Menm jou li mouri a? Kiyès ki rele w ki enfòme w de sa? Se te madanm ni ki te fè Meme rele m. Yon jèn gason m te leve la ki te rele m. Fè yon ti pale nou de pitit gason w lan ki. Kete? Wi, wi. Ay, mesye marye m wi. Lè m rele li, madi maten m rele l. Li di m alo. Fanm dous mwen, pa imit vyolèt mwen, madan marye m tout pou ou, kòman w ye la? Kòman w dòmi? Èske w byenneve? M di m byenneve. M di, li di w pa bezwen fè kè kase non. Se de nui yo ban m fè pou tèt cheve ak nan tèt mwen. M pa travay lajounen ankò. M di yo bon fè de nwi? Li di wi. Chèf la te ba tout moun kòb pou al fè cheve yo. M di chèf la, se cheve ak nan tèt mwen yo ki fè m pase pou m vin travay. Pase depi yo wè cheve a nan tèt mwen yo ban m pase. Mèkredi maten, Yannick pran pitit man, yo voye l al nan bouchri. Sa ye bouchri? Pase lè bandi yo. Gen zam yo, bal pa janm fini. Men kòman fè polisye se regle y ap regle de twa grenn bal pou yo voye yo al nan misyon. Yo voye yo al nan bouchri. Men kò pitit mwen an ki nan men bandi yo. M ap mande chèf peyi a, èske l pa ta ka fè m jwenn kò a pou m pase men nan figi l pou m ta di l yon dènye omaj pou m di l orevwa? Oh mezanmi sa fè mal anpil wi Lè w gade pou w ap gade 6 pòtray gason sa yo atè a Kete Pitit mwen an akademi l fòme anpil gason wi Pou valè moun Kete fòme yon pitit gason m redi di m travay M ap peye kay M ap bay bwè m ap bay manje m ap achte rad san papa Poum prepare yon gason konsa poum fè leta poum ba leta epi leta gaspiyel konsa e yon potray gason vanyan gason òm de konesans se fòmatè li te ye anndan akademi se gade m gade yo te ba ti pitit la yon plak donè nan akademi epi men plak donè a. Yo voye li rete jis pawòl pale pawòl se si tripotay yo voye la li jeremi de jeremi li mande transfè yo lagel anndan site solèy kote yo tiye pil polisye yo de site solèy li pase m tande lavyasyon de avyasyon. Aprè sa l sou moto, men gwo zam yo ba li. Lè l rive la ak gwo zam nan, moun vin di, O pitit, kote w pase ak gwo zam sa a? Tout sekye m nan gwo zam. M di pot zam nan ale, gwo zam sa a m pa ka kenbe l la. Li mete l nan sak li pote l ale. O! Aprè, m tande l nan dede o! Aprè, aprè, m tande yo voye l pi devan. Pi devan Konsonde. De Konsonde, kounye a la l poko menm gen yon mwa, yo voye l Gonayiv. Epi men bouch li a. Men gason sa a k ap gaspiye jodi a. O laprès, m ap mande nou, mande bakop pou mwen non. Mande pou m jwenn pitit gason m nan non. Woy! Mezanmi! Se pa ti gason m pèdi a non! Se pa ti pitit mwen pèdi a! Doulè a di pou mwen wi! Doulè a di pou mwen wi! Zantray mwen ap rache wi! Zantray mwen ap rache wi! Men m konnen Bondye m nan pa p manje kouray mwen! Bondye m nan ap ban m jistis mwen! O! Ariel! Se konsa w pran peyi a! Se konsa ou fini avè nou. Paske la pa gen okenn moun, otorite ki fè kontak avèk nou? Non. Pa gen yon otorite ki chèche konn kay timoun yo. Epi sa k pi rèd la yo te di se 6 bandi k tonbe wi. Yo fin voye timoun yo wi, yo di se 6 bandi. Tandiske kiyès? Lapolis ki tou. Pitit ou a gen ki laj li tap viv avèw li pa gen madanm. Li gen madanm wi li marye. Madanm ni se polisyè l ye. Menm tap pale avèk li la kounya la m te di Josy ki demach ou fè pou Kete. Li di li poko konnen ki demach lap fè men lap gade pou l wè ki demach lap fè. Otorite peyi a pou mande kadav yo, se kob yo konn tyeke ak bandi yo. Ke yo tyeke kob, kom sipoze se pa bakop yo pedi, se e le yo pedi cha yo, yo bay lajan yal pran cha yo menm jan nan vilay, se te kob yo te bay pou yo te pran cha yo, yo pat mande ko a. Men sa a mezanmi pa gen cha, se ko yo. An nou bay lajan an pou nou pran kò yo. E sa map mande wi. Ban mwen poum pase yon dènye men silvouplè. Se sa map mande. Oh kete. Ki dènye fwa ou wè pitit gason nan? Li gen 2 semèn depi l ale m di ou. Men eske nou menm nou fè demach kòm si pou nou ta jwenn kontak DG pnh lan? Francel B. E jodi a frè a sòti l al nan karayib? Se junior stanley wi lal nan karayib maten an tap pale epil sòti li poko antre la. Donk jiska prezan la ou rete an atant e. Map tann pou otorite peyi a ta pale avèm m ta dil mèsi. Ou pa gen entyen menm. Ou pa gen menm. Li di lap fè demach men demach yo poko yo di koman li di e chèf yo poko pale. Chak manman sa yo ap rele janm ap rele a a yon kòd mare ren yo chak manman sa yo. Sèt gason tou long atè a, chen ap manje yo. Oh! Nou pa t travay pou sa. Di pou l sèvi pa dwil. Men tout lè fwa ke si l tonbe sou yon chan batay, se vre l sèmante pou l mou ak zam ki nan men l nan, e l mou ak zam ki nan men l nan, bandi chwazi yo mete zam nan sou lestomak yo lè yo fin tiye yo tout 6 polisye yo. Men, polisye sa a yo, omwen, yo sèmante pou yo mou a zam nan, men yo pa sèmante pou kò yo pèdi. Sèke. Enstans konsène nan peyi yo ki fè ranvwa ak te voye yo nan misyon, paske jeneralman si yo voye yo nan misyon yo konn kote yo ye, nesesèman yo genyen pou devwa pou mwen menm pou yo ta fè fanmi yo retwouve kò yo. E pa gen youn nan enstans konsène nan peyi an ki ni bay yon kout fil pou l di men te voye tèl moun tèl kote, men tèl pwoblèm. E men nan tout mesaj ke yo veyikile, mesaj yo fòm yo pa di fon. Paske pi fò se mansonj. E o premye ran ou tande yo di yo pran bal, o premye ran yo di mesye yo nan raje, o premye ran yo di yo mande bakòp. E gen yon vwa ki sikile pami youn nan polisye yo, sitou sa ki genlè al mou, sanbletil, al mouyi Mibalè a. Li di ke Ketèp pran bal, li di ke sitiyasyon an konplike pou yo, yo bezwen bakòp. Yo te voye yo an misyon, men omwen ta gen bakòp. Yo di yo pa gen minisyon nan men yo, minisyon yo fini. Men yo pa fè anyen. Absoliman yo pa jwenn bakòp, yo pa jwenn minisyon. E sa ki te an sitiyasyon difisil yo, yo chwazi pou yo ta genyen ladan yo di ki kouri, e gen de rimè k sikile se ke menm pèp la yo t al defann, pèp la sanbletil revòlte kont yo pou yo tounen vin jwenn bandi. Pèp la k livre yo. Livre yo ankò bay bandi. Donk mwen mande ki objetif misyon sa a? Eske se pèp yo t al defann? Pase si bandi ap fè pèp la pa ka viv byen. Si polisye ta ale pou ede yo, m pa kwè ke polisye yo pa ta ka jwenn kouvèti. Si yo ta antre kay yon moun kòm refij, yo ta pran anbasad, pou se menm pèp sa ankò k tounen voye yo bay bandi ankò. Donk, de la etan mwen menm m ap mande m, èske la a pa gen yon remiz an entèwogasyon? E de trè souvan lakay nou yo toujou di sa, konplo pi fò pase wanga. Mèsi bokou. Ki ou se frè Ketè? Mwen se monnonk Ketè.